Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou e pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo tout konpatriyòt de partou atravè lemond e jodi an se vandredi nap di bon debi de wikèn ak tout moun Enjoy nou, amize nou, e donke pran plezi nou men sitou anpil prudans se vrèman enpòtan pou chak grenn nan sila yo e ki yo menm fè pati de fanmi TV Lakay Haïti pwen kòm lan. Bon ann ale. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a sou dosye operasyon Tònad 1 hum ke Vitelòm kraze nan men Frantz Elbe. E paske misye te menase lage dosye Frantz Elbe deyò menm si l kontinye ap di ke tout nèg sa yo se nèg pa l, men gen mesaj ke l te petèt pale ak Frantz Elbe nan yon konvèsasyon e l te sèmante l ap lage yo deyò si Frantz Elbe pa kanpe sou operasyon Tònad 1 sa. Enben jodi a w pral sezi tande kòman Vitelòm tèlman pwisan nan peyi sa a, Vitelòm arive monte baryè e misye soude baryè nan tout antre Pènye a, E oken moun pa ka antre, machin pa ka travèse e Frantz Elbe oblije kanpe operasyon Tònad 1 an. Pou moman n ap pale la a, pa gen yon grenn peta k ap pete nan Tòsèl, pa gen yon grenn peta k ap pete nan Pènye. Kidonk, Frantz Elbe la a, misye nan ti soulye l paske Vitelòm menase lage tout mesaj Frantz Elbe deyò. Pandan operasyon sa a, Eber Frantz Elbe ak Vitelhomme on dirè ke yo toujou konvèse, sinon Vitelhomme pa ta ka fè on tèl deklarasyon jodi a la a ki pouse Frantz Elbe e donk ki frikat e l kanpe operasyon an. Kidonk, Vitelhomme la a tounen pi pwisan e misye tèlman pran konfyans, jodi a la a se baryè fè Vitelhomme ap soude nan tout antre Pènye. Kidonk, pèsòn pa ka antre nan moman n ap pale la a nan Pènye paske Vitelhomme misye pran zòn nan pou li. Misye mete zòn nan an otaj, Frantz Elbé pèdi batay la. Se te kòmanse e tònad 1 anpil moun tap felisite paske gen anpil sòlda ki te lòm ki te tonbe. Men jodi a la a, pa rapò avèk dènye pote boure sa ke Vitelòm fè sou Frantz Elbé, e nap di w operasyon tònad 1 an kanpe. Vitelòm kanpe l e l fè Frantz Elbé. Chèche kote l met kò l sinon l ap mete koze deyò. Lòt nouvèl ke nou pote pou ou nan videyo sa, nou konnen peyi Kanada ak Etazini ki pran sanksyon kont 5 lòt otorite nan peyi a pami yo gen Jocelerme Privert, ansyen prezidan pwovizwa, ansyen senatè peyi a. Genyen tou Salim Souka ki se avoka Laurent Lamothe sou dosye pil gale l yo. Nou sonje ke Anel Belizaire te toujou ap denonse Laurent Lamothe. Enben jodi a la a, se la nou pral wè Arnel Belizaire, misye te gen rezon pou l te vini ak dosye gale l sa yo ke yo te voye achte, enben ki pa t menm vini nan men lapolis la. Laurent Lamothe fè koze l avè w. Pral envite w gen detay. Bòn ekout tout moun. N ap tounen. ekran rapid. Rezon fondamantal pafwa m di m anvi dekouraje a. Gade avè m lasosyete sou ekran sa k ap pase la. M pral montre n rezon fondamantal moun ki sitou Facebook lè m di nou mwen anvi dekouraje. Avan m montre n sa ban m retounen sou sa. Sonje m t ap montre nou avanyè lapolis ki ap atake baz Vitelòm. Imaj sa yo se nan fyèf Vitelòm lapolis rive. Sèl dout m te toujou genyen nan mòd operasyon sa ki pa janm planifye e m te di Lisiya m di ke lapolis pa p ka bay rezilta paske operasyon yo pa planifye sonje m te di n sa paske ou pa ka di m ou pral mennen yon operasyon ou pral atake Vitelòm sou Dumey pa egzanp. e pou w pa atake ti milis, ou pa bare anlè galèt wòch blanch, ou pa gen kontwòl bòn chacha, ou pa gen kontwòl kay Franswa, Metivye, Gwojan, Doko, desann sou Pènye, ou pa gen kontwòl zòn Dòbèl a Vès, e pou w di m w ap mennen operasyon kont Vitelòm, sou blòf ou ye? Mwen rekonèt nèg yo fouye anpil twou. Men n te kòmanse rive byen lwen mesye Gwen espas nèg yo rive m di nèg yo gade plenn tè nèg yo gen lòt bò a Se vre travay sa plis sanble travay lame Men gen kote lapolis pile se tou pran l kòm eritaj jan bib la di Gen kote lapolis pile nan fyèf nèg yo tankou espas n ap gade la yo se tou pran espas sa yo kòm eritaj. Nèg yo al fon similak alòske Vitelòm li menm te gentan pale ak sosyete a. Kounya Vitelòm, m pral montre nou yon bagay la a sa k pase, misye konfime ke tout sa l t ap di yo se verite e m te di sa nan emisyon an. M te di si operasyon lapolis ap mennen kont Vitelòm nan kanpe. Sa vle di ke Vitelòm gen rezon sou nèg yo. E nèg yo pral prouve ke Vitelòm gen rezon sou yo. Non, mesye, bagay yo twò klè, mesye. Kòm si gen bagay ki tèlman klè. Klè kou klè wòz, kòm Bobi ta di. Kòm si sa fè w reflechi. Paske, kòman w imajine la sosyete? Yon chèf gang osi pwisan tankou Vitelòm. Misye pa pè. Misye pale e l di ke li esplike reyalite l avèk pouvwa ki la a. Misye dakò li di w pouvwa t la se l menm ki akouche l. Misye di l abitye pale a nèg yo. Ke l tou, bon menm si w ta konsidere sa. kòm yon travay psikolojik pou kapab dekouraje lè ajan de la pnh paske sa egziste an kominikasyon sa di nèg yo degaje yo fon travay yo fon lavaj de manyè psikolojik yon fason pou kapab montre feblès lapolis. Tande wi. Sa vle di ke de manyè psikolojik donk yo fon travay pou kapab kòmsi montre feblès polis la. Men kelke swa sa w di vrè ou pa nou bay Vitelòm rezon e men rezon an gade avèm lasosyete imajine sak pase la gade sou ekran avèm moun ki sou youtube, facebook. Kòmanse gade sa k pase la epi n ap konprann sa k Ayiti a. Èske sa yo pa dekourajan? Non sa va, m pa bezwen tande rès yo. Non, n te tande yo deja. Misye di l chita Frantz Elbé ki fè pati de lekip. Ou gen dwa di bon se divèsyon, difamasyon, e pa vre etsetera. Dayè si l pa t vre, Frantz Elbé t ap aranje l. pou l te we rache pawòl sa nan bouch misye. La sosyete. Elbe kanpe operasyon an. Vitelòm vin pi pwisan. Sa w ap gade la a. Se baryè Vitelòm plake nan Laferoni lòt bò a wi. Misye fè kounye a pon l pi wo pase pon Charye lòt bò a wi. Depi avan yè swa Vitelòm pran ekip li. Misye fouye yon pakèt twou nan zòn nan. Sa di, pou nèg yo k jwenn tan, pou yo pran pikwa, pou yo pran bakolodè, y ap fouye twou, y ap pèse yon pakèt kote. Menm yon kout bal pa tire non. Mwen pral pale a pwofesè a tande. Mwen menm, finalman, bon, gen anpil pèsonaj, lè m di m anvi bay vag, ki pa kontan. Men èske nou wè gen lespwa pou peyi sa a? Eske nou wè, eske nou wè gen espwa pou peyi a la? Sè ta di, misye, misye kenbe pawòl li el pwouve ke l son towo gwonde e misye dezapwouve chèf polis la Frantz Elbé. E pwiske misye di Frantz Elbé fè pati de lekip, labitre chita ak li pou yo negosye. Misye prouve sa. On kout bal pa pete depi avan yè ankò sou Vitelòm. Misye retounen li vin, li vin, li voye, li kase kay moun, li vòlò bagay moun, kidnaping pi rèd, kidnape moun, etsetera. Misye fouye twou, li mete mi. Bon nèg fè travay sa, vin soude, vin soude wi. Sa di lè w fè soudure se yon bagay ki fè bri wi. Imaj ki sou ekran se komisarya Pernier a. Vitelòm kraze plat. E pa bal li vin tire non. Li misye fin pete bal, li met polisye yo deyò epi li vin ak materyèl li, li kraze komisarya a. Frantz Elbé ou bliye, ou pa konn sa non. Ou pa konn sa, sa fè 1. Bon m di w, nèg yo mete yon komisè de polis, komisè Back nan Kwadèboukè, pa menm fè anpil tan, podyab malere a. Nèg yo debake, nèg Vitelòm yo debake yo al tiye misye lakay li la Tòsèl. Komisè, komisè wi, responsab polis kwadèboukè wi. Komisè de polis. Vitelòm ale l touye misye devan lakay li la. Nèg Vitelòm yo. Sa fè 2. Vitelòm, misye tèlman pwisan. Nèg yo ale. Yo pati dèyè yon enspektè de polis e jiskaprezan machin enspektè a nan men nèg yo. Yo tiye misye touprè a la a, touprè tapaj la. M bliye non misye. Enspektè de polis. Sa k pi grav la, nan Labò Eddy One nan la a, nèg yo asasinen yon polisye USGPN. Yo fin tiye nèg la. Bandi yo ale, yo kite kò a atè a. Vitelòm rele nèg yo, li di yo retounen vin pran kadav polisye a pou yo ale avè l Pòt Bali. Yo fè sa vre. Ou tande sa Frantz Elbé a se w pa, ou konnen w pa fè nouvèl? Se TT t pou raple w sa mwen pa fè nouvèl. Ban m di w yon ti bagay. Nèg yo ale, yo pran yon polisye. Kòman misye rele? Herby Jean Baptiste si m pa twonpe m. pandan misye nan yon zòn gagè la sou pènye yo pran misye jiskaprezan fanmi misye pa jwenn tras misye frantz elbe ou pa konn sa ou pa konn sa paske ou pa gen tan ou tèlman ap travay ou pa fè nouvèl ou pa menm konn sa kap pase nan peyi a ou pa gen tan podyab gade m pap detwi w papa se sa kap fèt nan peyi a ke map raple w. Paske ou pa gen tan. Ou pa gen tan. Ou konprann sa m di w? Ou tèlman ap travay ou pa gen tan. Ou pa tande radyo. A di mwen menm fò m raple w sa k pase. Epi pre ou met nan achiv ou. Petèt yon lè w a fè yon move san. W a aji. W a aji. Tande byen la sosyete. Sa k pi grav la. Vitelòm wi. E Vitelòm ap al sou ekran. Bon m di w. Misye fè yon dènye bagay. M te montre n sa deja. Nèg yo al vòlontre lè siman. la nan Pernier devan pandan pandan nèg yo ap debake yon siman wi nèg yo desann yo yo pran trele a yo ale avèl yo paka kase koub la la gade pou wè nèg yo ale yo al chèche lodè yo yo vin pèse wout la jantiyman wi yo vin pran lodè yo yo ouvri wout lan pou machin nan ka pase men la sou ekran m pa fabrike bagay bagay yo la. Ba yo la, m pa ka ap voye flè pou nèg alòske men bagay yo devan m la m pa envante anyen. Sa di premye chèf gang m wè k alèz konsa nan yon peyi. Kounye a si nèg la di ke ou se zanmi l, li chita avè w n ap bwè gwòg ansanm, kounye a kisa m pral di la pou m di e pa vre? Alòske pa gen anyen misye di l fè l pa fè l. Si misye di l ap bloke pènye l bloke l, lè l di l ap debloke l debloke, anyen pa rive l. Operasyon te mèt ap fèt depi ou wè yo pral atake Vitelòm afon operasyon kanpe m ta renmen Elbe di peyi an kisa ki koz operasyon sou Tòsèl la kanpe bon menm polisye t nan operasyon pa konnen poukisa operasyon an kanpe bon si w byen yon polisye te nan operasyon an mande yo mesye poukisa operasyon Tòsèl la kanpe yo menm yo pa konnen se sèl ou menm ki konnen ou DG polis la. Sa di sa e ou matake wi e pa ti polisye yo non se ou menm pou matake paske ou se papa polisye yo si ou son père de famille sa di tout sak pase nan polis lan si se bèl bagay li ye se ou yap bat bravo yap di oh DG a bon bagay fò aksepte pasif yo tou frè sa di lè nèg bat lè gon bèl bagay ki fèt yap di bravo se vre ke nan jou avan yo sa ou te wè m tap bat bravo pou ou wi. Paske lèm wè w demare m panse w tap fè yon bagay serye M di ah sanble al dwe vin la l ka fè yon bagay M tap bat bravo pou w nan sans ke tout bagay ke m toujou mete nòt pozitiv Men lè kounye a m vini dayè depi lè m te la sonje premye emisyon m fè Lè yo fèk vin avè w kòm DG. Se dosye Ti Eli nan Kwadèboukè m te rale w sonje sa? Epi gen yon zanmi di a misye fèk vini, misye gen volonte etsetera TT pa ale la, bay misye yon chans epi m kite paske se peyi m ap fè mwen menm epi m kite m kite w men m pa t janm bliye w non apa kounye a m ap gade paske Vitelòm pa ka alèz konsa nan yon peyi tande wi sa fè lòt bagay misye fè yon bagay ki pi grav toujou. Misye ale misye ale nan do nan do akademi an Vitelòm wi Misye ale nan do akademi polis lan Ou konn sa misye fè? Nan yon zòn ki rele ti twoupo Misye debake kay yon polisye yon ajan BLTS Ta sanble ajan sa pa nan pa nan pa nan mele ak misye Misye debake kareman Li pete bal Ou bliye sa Frantz Elbe? Ah men ou pa ka sonje, ou pa fè nouvèl. Ou pa fè nouvèl monchè ou pa, ou okipe, ou okipe avèk Hugues Brun kap di w bon travay chèf la. Ou konprann Mackenson, Hugues Brun tout ap di w bon travay. Mwen m pap di w bon travay, map di w bon travay lè w fè sa k bon. E konsa m ye. E sa k fè m granmoun tèt mwen. M pa manje nan men kenn nèg isi. Se yon fason pou yo pa di bon men sa m dwe pale pou yo pou m fè yo plezi. M pa gen tan sa a. M pa gen tanperaman sa a non plis. Si w kwè m manti, demande à Rony Colin, mon patron. E li toujou patron, e vye nèg mwen li. Ansi li pa pou m anyen men se yon verite wi. Li toujou e vye nèg mwen li. Rony Colin. Mande Rony Colin. M toujou respekte tèt mwen. Rony ou nan pale avèl nap dim tenten ou pa konn entèl m pa konn entèl paske m pa gen tan pou entèl la lèm al travay nan radyo a m fin travay m ale nan lekòl m al fè kou kòm fòmatè an prevansyon woutyè ewa m tap met prensip sou ti nonm nan avan yè tal frapon polisye kap fè makak m pa gen tan san reta moun nan m pa gen bagay konsa nan mwen sa vle di ke si w fè sak bon bravo wap voye tenten tou m denonse w paske m pa manje lajan pou m travay pou m pale byen pou ou. Pa gen bagay konsa, m pa pòt pawòl ou, m pa konseye, m jis on sitwayen ta swete on lòt Ayiti. Vitelòm pa ka alèz konsa. Misye fin fè tout dega sa a, misye parèt ankò nan bab akademi an la sou wout frè la. Misye egzekite Arenton Rigo. Yon kadr, yon nèg, yon sèvo. anndan polis la, yon sèvo, yon entèlektyèl rare nan pnh la, Arenton Rigaud. Misye se responsab lekòl nasyonal polis lan. Se misye t fòme dè enspektè, dè komisè o nivo de lakademi polis lan. Yo egzekite l. Sa pa entèpele n mesye. Vitelòm vin pi chèf. Misye touye moun lè l vle. Sèl grenn nèg Vitelòm te pè anlè a te Alex, chèf gang parèy li. Alex tonbe baw, misye anvayi Bristou, misye anvayi Metivye, li anvayi Doko, li anvayi Gwojan, li anvayi kay Franswa. Avanyè, pa t gen operasyon, jiskaprezan m pa ban nou detay sou bagay sa Petyonvil la. nèg yo al su al ede yon pwòch yo ki an difikilte kout bal pete nèg yo tiye plis pase 3 polisye gen youn ki disparèt jiskaprezan okin enfòmasyon sa pa di w anyen Frantz Elbé jiskaprezan Dòdly Lafon ti nèg kavayon nèg vilaj pran misye ou janm konn sa l devni. Hein Steven Louis la ti nèg ki leve Delma 2 nèg krashe dife pran la van yè la yo egzekitel yo griye misye ou janm kestyone sou sa Frantz Elbe pa fè sa mon cher moi je travay pour le peyi je suis un Haïtien authentique je defan ma patrie je defan mon peyi pa un individu pa un homme pa une femme et je suis fier je suis theriel telus ok bonsoir Haïti bonsoir le monde. Dezòd kap fèt nan pnh la. Bon nèg yo pati a pwen pou yo kraze polis la wi. Map ban w yon fè la a. M a retounen sou sa ankò lendi si Dye vè. Kòman w imajine, bon m pral, bon tande byen peyi a. Tankou zanmi sa t rele ki se Fritz Senfort, ki se IG pnh. Misye mete a Frantz Elbe pou yo kraze polis la wi. M pral di w poukisa. Paske kòman w imajine yon jèn ki ale nan akademi. Dayè antre nan akademi pa yon bagay fasil pa vre? Jèn nan li fè tout sa yo mande l, tès entèlektyèl etsetera, evalyasyon, tès medikal tout bagay. Yon jèn fanm li rantre nan akademi polis lan li fòme pandan nonb de tan, pandan anviwon 6 mwa ke yo bay fòmasyon an li fòme nan akademi an. Tande wi la sosyete pou moutre nan ki nivo kòm si nèg yo pran moun pou enbesil e nèg yo pati a lide pou yo kraze demantibile polis lan plat. E map mande IG senfò poul trete dosye sa rapid paske li ki se li menm menm ki pran desizyon an. Sa nap fè la li rele vagabondaj li rele deriv. E si n pati konsa n ap kraze pnh la pi rèd ke jan l ye la. Paske n ap kreye twòp fristrasyon nan anndan polis lan. Tande byen sa m ap di n la a wi. E m ap retounen sou dosye sa a. Yon jenn fi ki ale nan akademi ki enskri, li pran fòmasyon, jenn fi sa a vini. Jisteman Nerline toujou sous li sa pou fè odyo a tande wi li vini kòm yon ajan udmo aktyèlman l al nan lwès de yon bagay konsa tande wi tande wi peyi a madanm nan li fin fè tout pakou li kòm polisye èske n konnen lasosyete. Li kòmanse travay, sa di li sòti nan akademi an, li fòme, li kòmanse travay nòmalman, epi li konstate chèk li bloke. M pral montre w nan ki nivo nèg isi mechan. Li fè pati 31 yèm pwomosyon polis lan. Depi 17 desanm 2021, l ap fonksyone kòm polisye, sa a di l gen tout bagay nan men l, se yon polisye k ap travay. On ajan m di w udmo sa di li an fonksyon kòm polisye epi se gade l gade l wè chèk li bloke tande sa k pase peyi a pou montre w nan ki nivo nèg isi mechan lè l wè chèk li bloke chèk li pa soti lè l chèche konnen ale nan enspeksyon jeneral epi. l ale chèche pou konnen sa k pase ki fè li pa jwenn chèk li. Voye l nan lòt sèvis ki kontwole sa bagay, resous imèn, bagay sèvis operasyon, tout bagay tcheke, yo di se enspeksyon jeneral menm ki kenbe chèk li. Poukisa? Tande byen wi! Paske yo di li vyole lalwa paske li te anndan akademi tou ansent. Men moun fou sezi. Yo di ke l vyole la lwa paske l tande akademi tou ansent ki donk kounya sa t rezève pou li se ranvwa. Ou wè kon nèg yo mechan. Aloske demwazèl sa gon pwoblèm li konn gen pwoblèm sa depi kèk tan. ke règ li pa vini atan l konn fè nenpòt de twa mwa l pa wè règ li sa di li pa konn si l t ansent li rantre nan akademi men antretan yo fè tout tès medikal poukisa ke yo pat wè ke l t ansent pandan l te nan akademi polis lan sa di moun ki responsab pati sa pa fè travay li kisa li menm li responsab nan sa kounya moun nan fin gradye li polisye kounya e kounya n di l t ansent. Epa ansent non li te ansent. Epa mechan li ye mesye. Epa plis frustrasyon nap kreye nan polis lan. Mesye kite madanm nan nan polis lan. Ba li chèk li pou mwen souple. Fritz Senfort, Frantz Elbe. Nou konn de ki polisyè map pale la. Rele polisyè a, trete dosye sa. Dayè se pa li menm ki responsab. Li te antre nan akademi tou ansi li pat konnen. Li fè tout tès medikal. Poukisa yo pat janm estime, poukisa yo pat wè, yo pat dekouvri li te ansent. Kounya l fin gradye li polisye lap travay kòrèkteman kounya n bloke chèf li chèk li nou di ke oh nap ranvwaye li paske l te vyole lalwa ki lwa l te vole li te vyole an bon n pat wè l t ansent kiyès kap travay kiyès ki responsab sa kot moun sa li pat ka fè tès pou l te wè l t ansent ebyen sa nou di l la kounya jete pitit li a epi kiyès kap okipe l. Nou pa mennen ankèt pou nou koman ki sitiyasyon lap viv sèl espwa li ti chèk la al gen lapolis la wi bann mechan nou pap janm zanmi tete m pa bezwen l zanmi m non plis se bay vagabondaj nap regle blofè kap fè peyi se pa polisye a nou tap sanksyone se moun ki responsab akademi an ki pou jere tout bagay pou gade polisye a si l ok etc se li menm nou tap sanksyone. E dayè, èske enspeksyon jeneral li gen otorite sou aspiran yo ki poko polisye? Paske sa nap pale la se ba li potko polisye. Kounya l vin polisye. Èske se kounya l ansent lan? Èske gon lwa di lè w polisye ou pa ka ansent? Gon valè enspektè kap prita jenn polisyè epi yo ansent pou yo?